Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Jodi a se mardi 7 mars 2023 nou kontan antre lakay ou e se parti pou set emisyon. Dapre yon tweet de konfrè nou Luckson Sainvil, journalist, ebyen eh avek nouvo kalandriye sila a tribunal Texas pap deside sou program Biden nan 7 avril anko. Genyen pou yo te kapab panche sou rekèt 20 eta republiken yo nan dat. 7 avril, men se pito nan mwa jwen, patikilyèman le 12 jwen. Sa se rezilta antant ant gouvènman ameriken ak 20 eta k ap mande kanpe pwogram Biden nan. Ann atandan yon desizyon pran, moun yo kapab toujou kontinye aplike pou pwòch yo ki ann Ayiti. Brèf, sa se yon trè bòn desizyon paske gen anpil moun la k ap kwaze ti dwèt yo e genyen eta repibliken yo menm tou, ki swete aske pwogram sa li menm li kanpe. Gon bagay map di nou, anyen pa ka fèt nan mache prese. Beaucoup de gens du côté des États-Unis m'appellent pour me dire RL nou debòde. Malgre nou fin aplike, ebyen ces familles là qui sont en Haïti, yo ap rele nou tous les jours pou di nou kòman bagay yo ye? Kisak tonbe? Non, moun ki aplike pou ou a, Se preske menm jan avek ou li ye. Se de moun ki ap tann. E ces appels à répétition, m kapab asimile li ak yon sòt de nwizans. E lè sa moun nan pral santi li anbarase, ou nwi l twòp. Paske men sa pou konprann, imedyatman yon moun li aplike pou ou, yo ba l reçu, li voye reçu sa ba ou, Menm jan wap tann nan se konsa lap tann tou. Eske nou konprann? Donk apèl sa yo pou di kòman bagay la ye li pa de miz. Pito w rele moun nan pou di eske tou va byen, eske ta manje, kòman jounen travay ou te ye, epi sa fini la. Genyen 2 endividi ki jwenn arestasyon yo pou enplikasyon prezime nan vòlè machin. Lapolis arete 2 endividi ki fè pati yon rezo ki spesyalize nan vòlè machin. Gen plizyè lòt sispèk lapolis arete nan kad dosye sila. Kòdinasyon de près ak relasyon piblik lapolis nasyonal prezante sitwayen sa yo bay piblik la atravè yon repòtaj. Ann an swiv. An Ayiti, toujou gen rezo k ap vòlè machin, Youn nan rezo vòlè machin sa a ap fonksyone depi kèk tan. Men se apati mwad oktòb 2022 a, Jean Dodier Larieux, alyas Bob entegre rezo sa a. E se yon sèten Vital ki konvenk li antre nan aktivite sa a pandan li t ap ranje yon machin pou li. E mesye yo tap kraze yon gwòg. Kounye a lè fim an koup gwòg la. Men li pa vle ap pale non, li pa pale nan telefòn nan yon lòt moun. Kounye a li di konsa, sèlman yon fason w ka ban yon ti kòb, e nan vòlè machin. Kounye a, pandan mwen branche machin nan, kounye a li ap pale avè m, li di m sa. Apre sa m fin range machin nan m ale. Apre sa machin vin an pàn ankò l rele m, li di m, monchè ou ka antre nan mouman, m di non chè moun ou pap bon mouman non. Se mekanisyen Gran Ri m ye, m rekonèt anpil. Li pèsiste, li pèsiste, li pèsiste. Li pèsiste, bon apre sa, m vin al nan yon lòt machin pou li. 23 oktòb, m asepte. Depi lè sa a, Jean Dodier Larieux, alyas Bòb, 43 lane, nèg Mèje, deja vòlè 3 machin. Li fonksyone pou kont li ak yon zam li di li te jwenn nan yon bis Leyogan pandan li t ap sòti travay. Teknik lan senp, se brake chofè a pou vòlè machin nan. Men premye machin vòlè a, m vòlè l sou gran risk. M bay li Riyèl Vayan. M bay Jan Wobèl. Dezyèm machin nan, se nan Olibris Sen Bas la nan li t ap lave. Twazyèm machin nan, m pran li avè l yo mare m nan. Se li m te pote bay. Ou te banm pam nan. Yo te baw paw kom pam. Ehe, m te bay fè youn pou mwen. Yo te bay fon machin pou ou. Sa m te pran nan Richard Bassa. Kounye a yo tap fè l pou mwen. Yo ap fè l frèt pou mwen. Kounye a pou m te bay yon lòt. Koman yo tap fè l frèt la? Pral esplike m koman yo ap fè machin nan frèt la. Men, se trè fasil wi. Koman yo fè frèt la, se Jorobè avèk Vital, nèg sa yo. Misye se misye pwodiktè. Chèf rezo a ba li 200 mil goud, alòske yo revann machin nan pou nenpòt 12 mil dola ameriken. Jean Dodier Larieux alyas Bob deklare gen anpil nèg k ap byen vire nan vil la ki nan rezo sa a. E lè m vin la, m wè sa k rele vòlè a. Yon nèg k ap vòlè, lè l mouri l gen rezon pou l mouri, paske l se yon iletre. Se li ki pran machandiz la. Premye machandiz la m bay la, misye ban m 40 mil dola. E lè l fè yo, l vann yo pou 12, 13 mil dola. Vòlè sa a, bòs la. Jan Obè, Jan Obè. A men kòmandan, vòlè a lè w pral vòlè, w ap wè teknik li ye wi. M pa met teknik nan, esplike m teknik. M pa met kagoul. M pa met, m pa met kagoul. Men si m pral fè yon bagay la, w pap wè m. Paske m gen yon kepi nan tèt mwen. Lè fini m pa ni k voup m parèt m kanpe nan zòn nan. Men pèmèt mwen si m di w sa tande m byen si m di w sa e kou kleren k voye m ale wi ou wè vital la vital la fò m ta rive devan komisè a m ta mande komisè a ou mele vit e nan men ladan m ye ou wè vital la paske m son viktim vital la wè mwen menm m prè pou l ta ban m yon men leve rezo sa m kraze l paske sèl rezo sa k ap vòlè machin nèg sa yo kriminèl yo ye fè moun vòlè machin pou yo rich gen anpil nèg atè a lwa ki rich nan vòlè machin. Kanta Derozye Jan alyas Jan Wobè. Anba kòd! Anba kòd! 43 lane, nèg Jeremi. Li lave men l tankou Pons Pilat nan dosye sa, men lè w mete li anfas ak Jean Dodier Lerieux, verite a parèt ak lè. Mwen wè misye premye fra misye te lon machin li pa desann lon chekè blan mwen touyem la misye lon chekè blan li kanpe nan pent kafou a mwen parèt sou yon moto soti petyonvil vital relem li dim vin kotel pandan mwen dim pa desann lèm parèt mwen vital li dim men bob lan machin lan lèm parèt mwen pa ba misye lanmen mwen pa pale avèl e map toujou dil nou mèt touyem la Se la m la pou la verite. Mwen pa konn misye m pat konnenl rele larie m pa konn nonl. Premye machin m ba misye m ba li rivyèl vayan machin dramatik non seren lapli misye rele jan oben mwen k ba li l lèl fini pal machin nan misye kondi. Mwen ta dwe al mèt touyem la manbo kouman sa pase pou toi. Vòlè machin, brakaj ak detansyon zam ilegal se kèk pami chaj ki peze sou do mesye sa yo. Dcpj konfiske 5 pami machin rezo sa deja vòlè. Pandan mesye sa yo nan gadavi dcpj, plizyè lòt viktim kontinye ap. pote plent kont yo. Moun sa m regrèt nan vim sak fè ou wè misye wè map di nou sa prezans nèg sa se te pelanda a misye m tap manje zòrèy misye wi pase misye se visye k metel la. Genyen selon lapolis 2 manb aktif gang Vitelhomme ki entèpele par lapolis nan Taba nan kad pouswit operasyon Tornade 1. Aristy Lenold ak Jerry Firmin ki se youn apre lòt genyen 29 ak 31 lane, entèpele pou vòl a men ame, vyòl, kidnaping, asosyasyon malfetè. Yo arete mesye sa yo nan zòn Kafou Fleuryo, komin Taba, byen bonè dimanch 5 mars 2023 a. Manb aktif gang Kraze Baryè ki gen nan tèt li, Vitelòm Inosan, mesye sa yo nan gadavu annatandan suit jidisyè yo. Toujou sa ki konsène lapolis nasyonal Dayiti, youn nan moun ki te viktim kidnaping anba gwoup gang Vitelòm idantifye David Joseph alyas Ti Blan kòm kidnapè. Youn nan moun ki te viktim kidnaping anba grif gwoup gang Vitelòm nan idantifye David Joseph alyas Ti Blan kòm moun ki ta kidnape l aprè lapolis te fin prezante bandi sa nan kad yon repòtaj. Kowòdinasyon Près ak Relasyon Piblik Lapolis Nasyonal, li menm, ankouraje lòt viktim yo pou kapab pote plent pandan l ap prezante bay piblik la yon repòtaj. Yon di m rele. David Joseph. E tout non sa? Wi. Ki lòt non ou gen ankò apa de sa? Dev. Dev la toujou nan menm David la. E pa ou te rele ti blan an, gen ti jwèt nan ti blan an? Pa gen ti blan nan. David ou pa konnen yo repwoche ou nan gwoup gang Vitelòm, nan plizyè lòt bagay ankò, nan vòl de veyikil, vòl men ame ame tou, ou pa konn sa yo? Non. Manti nap fè? M pa ka ap di nap fè manti men m konn tèt mwen. Nan kad operasyon Tònad 1 ke lapolis ap mennen kont gang Vitelòm nan, divès endividi te pran kòd nan jou ki sot pase yo. Pami yo, David Joseph alyas Ti Blan. Anba kòd. Se yon bandi ki enplike nan tout kalite zak. Poutan, lè y ap poze l kesyon, li vire lang ni 17 fwa nan bouch li pou l bay manti. Apre arestasyon l, pandan lapolis ap prezante l, Jean Francklin, ki te kidnape nan dat 7 oktòb la lakay li nan Taba, kote yo te asasinen madanm ni, Odette Gauthier Francklin, e boule li anndan kay la, idantifye David Joseph kòm moun ki ta kidnape l, e se li menm tou ki te fè negosyasyon ak fanmi l kote yo te mete l nan zòn Tòsèl jiskaske li libere. N ap raple ke menm David Joseph sa a ta patisipe nan zak asasinay ke bandi te fè sou ansyen direktè Akademi Nasyonal Polis la, Komisè Harington, e zak sou Komisè Prensipal Robert Plezimon nan Taba, pou n site sa yo sèlman. Nan yon ti tan tou kout, li gen pou l ekstrade vè Lèzetazini. Li pral kay Biden, san paspò, san pèsòn pa aplike pou li. Kèlkeswa moun k ap fè yon zak, ou mèt tann tou w, w ap peye sa. Kanmenm, n ap egzòte popilasyon an pou yo pa ezite pote plent pou nenpòt moun ke yo ta idantifye kòm moun ki fè yo abi, ki fè nenpòt zak sou yo. Konsa, Direksyon Jeneral Lapolis la ap rive konbat enpinite a. Lapolis di l ap miltipliye patwouy yo o nivo de Belè. Lendi 6 mas 2023 daprè yon videyo ki pibliye sou paj Facebook enstitisyon an ki montre, E yon kartye ki konplètman vide? Daprè lapolis nasyonal, deplwaman sila fè swit ak reyinyon kòmandman an ki òganize semèn pase a sou lidèchip direktè jeneral Frantz Elbé. Nan sans sa, lapolis ak inite spesyalize li yo miltipliye patwouy yo nan Belè. Sepandan, akote videyo sila, ankenn bilan deplwaman sila nan kartye Sa a kote nèg gen gwo zam nan men yo ap afwonte pa prezante pa bò kote lapolis ki raple an depi mèg mwayen li genyen men li ap tout kote sètadi li partou yon mannyè pou kapab rive demantle tout moun k ap simen latwoublay patikilyèman nan Tòsèl, Pènye, Taba, Kanaran, nan Latibonit tou sa. Pnh la estime li nesesè nan batay kont gang ame pou kapab solisite sa li rele yon franch kolaborasyon chak grenn sitwayen. Bravo lapolis men ekoute, se vre sitwayen yo kapab kolabore men konsa tou yo pè, yo pè paske menm sitwayen sa yo gen dwa bay enfòmasyon konsènan yon gwoup de gang k ap fonksyone yon kote epi Menm enfòmasyon sa rive jwenn gwoup de gang sila a epi sa w tande a la a se moun ki te bay enfòmasyon an ki pral prensipal viktim. Nou sonje sa k te pase nan baz 400 Mawozo, yon fanm ki vini nan dcpj li bay yon enfòmasyon, li poko menm rive lakay li, idantite l deja al jwenn lanmò san jou kòm moun k ap bay enfòmasyon. Epi, lanmò san jou li menm pase alaksyon. li matirize l, li touye l, epi li fè sakrifis ak kò a. Donk na va konprann. Batay Belè, batay Solino, krache dife, je nèf, se yon batay ki pa gen rezon dèt li. Men ekoute, se Ayiti, se yon peyi k ap viv yon lanfè chak jou. Tout moun ki ladan l pa ka sipòte sa k ap pase a. Men yon senpl detay lakòz. Bal ap tire maten, midi e swa. Kraze yon katye plat! Lè fini pase pran Maya epi tout nèg ap bat lestomak yo, yo gen laviktwa. Ou gen laviktwa? Se sou pèp ayisyen an. Ou gen viktwa? Se pou kraze yon peyi. Paske malgre tout lòbèy k ap fèt sou Facebook, men nou menm n ap toujou la. pou n kapab pote enfòmasyon ba nou epi tou denonse tou sa ki pa bon. An n kite w avèk Kempès, youn nan chèf k ap dirije Belè nan kad yon entèvyou ke li te bay konfrè nou nan RL Media Pro ebyen pou ta kapab eksplike sa ki ap pase a e li akize anpil moun notaman lapolis e Jimmy Cherizier ki yo menm patisipe nan masak sa ki fèt sou belè. Nèg yo frèm yo vini la. Vini yo vini yo te gentan al fè reyinyon avèk krache dife avèk jenès ou konn sa m di w lan pou yo antre nan zòn nan lè yo vini frèm men sa nèg yo fè lè n gade n wè e 2 cha nou gentan konnen e lapolis nou oblije repliye nou lè n gade n wè 5 nèg avèk gwo wòb. kap soti anndan cha nou gentan di sa epa lapolis se lapolis yo tap vini an inifòm epi nou tap wè yo men kounya moun nèg sa yo kòmanse ap ouvè moun a kout bal nèg yo vòlè kabrit nèg yo kase boutik moun yo met dife ladann ou konn sak fè mal la lè wap gade gen nèg avèk gwo zam kap pase devan cha Sa pa sere sou yo. La m di bon, nou pann yon konplo. E pa lapolis. Nèg yo piye mete bagay ki nan zòn nan frè m. W ap gad dezas ki fèt. Sa vle di cha a vin pran yo, li depoze yo. Nèg yo lach. Lè yo dwe vini, yo vin a tout kò. Nou fè yon fas kare paske se 2 gwoup ame ki ap goumen. Vini avè, vini a 2 avèk tout zam ou, vin frape sa k pi fèb la pase. Brèf. Sa vin ka pi. Men pou ki rezon menm lap e nèg yo ansanm avèk lapolis ta vin fè pote boure sa sou nou anlè a Bèlè? Sak ta ala baz? Bon m ka di w, m ka di w bon e yo e lapolis li pral konn ansanm avè yo. Ou pa konprann? Lè yo met dife yo boule yon dam nan yon kay a tout timoun li. nan zòn nan. Nè yo vòlè dèlko on ap bay pèp la kouran ap klere pèp la nè yo fè on pakèt on pakèt on pakèt bagay e map di moun solino ou konprann nou pa nan gè ansanm avè yo la se yo menm ki mete ansanm avèk nèg 90 yo ki fè ou wè tout bagay sa yo ap fèt la. Bagay nou pa nan gè avè yo. Men Kempès kisa w kapab di nou, kisa w kapab di lemond antye konsènan deklarasyon ke Babekyou te fè? Babekyou te di konsa se yon kidnaping nou te fè epi li menm li pral pote boure sou nou. Kisa w ap di lemond antye konsènan de deklarasyon sa Babekyou te fè e aprè nou wè lapolis ansanm avèk nèg Jenèf yo vin pote boure sou nou? Bonjou frè m. Sa e lach. Paske w konnen misye son renal ye. Misye konnen l pa yon pwa nan balans lan. Depi w wè misye bezwen e jere yon bagay konsa l toujou jwe kidnapin. Mwen m te di tout moun al gade. Bagay sa yo pa pa gen nan zòn nan vre. Ou tande frè m. Pa gen nan zòn nan. Bay m te tande jounalis Teriel t ap di. O wi, Babekyou te pale avè m, Babekyou di l ap rive sou mwen. Egzakteman! Nou te tande bagay sa a, nou te tande ke Kempès te fè yon kidnaping epi nèg yo ap pote boure sou Kempès. Se sa nou te jwenn kòm eleman denfòmasyon. Ap di bagay timoun, ap di bagay enspektè. An si frè, misye yon lach dre. Ban m di, fwa misye li menm, si n ap fwape migren nan mouda l nou fwape. Ou konprann? Yon sèl bagay m ap di lapolis. sal fè an lap ba yon bò fòs ou konprann lòt bò a li menm lap krazel ou konprann vrèman vòlè a e babekyou hein pi gwo vòlè k gen la yon vòlè rena babekyou ap fè tout zak nèt wi ou konprann tout zak nèt babekyou ap fè hein el melanje la aktyèlman melanje avèk nèg 90 yo nèg ti manno yo ki gon ploton. Ou pa konprann. Kòman ou twouve nèg ka te reziste yo gen nenpòt de ou twa machin san plak ki gen nèg a zam ladan yo ki gen polisye k akonpanye yo Dèlma? Èske dcpj t ba yo fè travay sa a oubyen èske se lide ou? Oubyen e chèf lapolis sa? Non menm konnen ou pa konnen yo. Hein? Nèg sa yo yo t vòlè. Ou pa konprann sa m di w lan. Yo t vòlè. Bagay ap jou bagay kidnapin oh wi Babekyou te rele kempès li di kempès oh la prive sou li li tel bezwen manman piye la atè pou li met chinwa ala mande yon bon chinwa atè a poul bal verite. Ou konprann? Sa e difamasyon. Pa Babekyou di gen kidnapin, yon enspektè swa Simon Obeidmo ki nan baz mwen yo anlve plis yon timoun. Di Babekyou sa l di an, li manti nan sa l di an. M demanti l fòmèlman. Swa l met grenn nan mouda l, ou konprann sa m di w lan. Li bezwen li senmaten, li ti mas mete grenn nan mouda l, n ap afwonte lapolis mete kò akote. Ou konprann? Pou l met kò l akote. Men, oh sa fè m mal anpil, anpil, anpil pou w wè Desha vini. Nou menm nou fè bak pou cha yo, pou nou pa al nan afè afwontman avèk lapolis. Lè w gade, w wè se nèg avèk gwo wòb k ap desann cha a. W ap gade, w wè si Manno desann, si Manno fè konnen kote lam te di l li pa ka pile a. Apre sa w tande an. Nèg yo se kase boutik, anpi apre boutik, yo lage yot nou yo met dife. Lè yo pran nenpòt 4 medam, y al dèyè a nan baz Babekyou. Yo boule toule 4 wi. Yo boule toule 4, yo di yo yo pran youn nan madan Kempè sou ki bò frè? Ki bò sa? Men èske nou pa gen idantite medam sa yo ke nèg yo al avèk yo a? Non, se yon sèl nou gen idantite ladan l ki rele Besi ou pa konprann besi a esou moun ki te dèyè a se a nan 2 a se akoz kout bal li vin rete nan ri timas sa ye abi liye ou pa konprann abi fò TT lè TT ap pale fò TT pa kite yo bal manti paske gen anpil moun kap tande TT si wap nan bay manti nan bay manti si w te gen on milyon ou ka desann a 400 wi. Bon, Kempès, a chak fwa gon pote boure, nou wè se popilasyon an ki viktim. Eske pa ka gon chita pale pou wè kòman nou kapab kanpe gè sa a, paske Tibwa, Gran Ravin, Vilaj de Dye ki t ap goumen tout jounen, nou wè nèg sa yo fon lapè. Eske pa ka gon trèv? Ban m di w, wè se pou trèv frè. Tab ou gen pwof. Wap gade ant avèk Dèlma 2 pa gen oken kout bal non. Gen nenpòt 2 ou 3 mwa pa gen kout bal non. Kise yo lòt bò sa? Sak vin pral leve kout bal sa yo e dèske nou mete nèg 90 yo deyò. Se pa nou k mete yo deyò non, yo met tèt yo deyò. Le voukwa. Fon bagay fèt nou rele w m rele w nou di ann pale pa gen bagay nou pral vin sere moun nan zòn nan an nou pale w wè li kounye a nèg sa yo menm yo santi yo pa gen fòs y al fè alye ansanm avèk Babekyou y al fè alye ansanm avèk Pèse ki se Jan Gazi. nan ki chèf krache dife an, yal chache yon pil atou pou yo wè si yo te ka vin fè masak sa ou wè yo fè nan zòn nan. Sa e lach, ou pa konprann. Epi yo vin akonpanye yo jwenn 2 blende pou vin mete yo atè nan retimas. Pou yap se inosan. Ou konprann sa m di w la frè m? Kempès, èske w ka fè yon evalyasyon dega, kantite kay ki boule, moun ki ta mouri anlè Bèlè? Ni nan Maya a? A frè m, m pa kache di w, si se pou kay, m pa ka evalye. Si se pou moun nèt, y avè yo, m ka di w m gen kontwòl moun. Mwen te santi m Ya yo foye dèyè Ya yo boule l tande Apre ou ka jwenn nèg yo nan zòn bas Ya w ap wè nèg yo boule 3 moun ankò Pi wo zòn bò sen michèl nèg yo si yon chofè moto yo boule l paske nèg a sot anba lè sa yo moute sou nou n al rankontre yo poutèt chofè moto a sot anba li moute yo pwente sou li Pou chofè moto a l panse se menm nèg pa m yo k anlè a, pase nèg sa yo tou de nwa, donk yo siye l yo boule l. Anpil moun konn sa. Ok, avèk on nou gen on dam ki boule anndan on kay a tout on timoun, nè yo medifye a tout timoun nan avèk dam nan anndan kay la. Ou konprann frè m. Ok ok ok Ebyen Kempès nou tande bagay yo men kidonk nou menm nou ta swete gen yon lapè ant nèg Jenèf avèk nèg Bèlè yo, nèg Maya paske plizyè fwa pote bouyi a fèt nou wè gen anpil moun nan popilasyon an ki tonbe. Men e bò kote pa w èske pa gen sòlda ki tonbe nan kad batay sa Kempès? Ou konnen. Depi gen goumen wap toujou gen e pa sèl inosan wap toujou jwenn ou gon grenn avèk de grenn ki mouri kanmèm. Ok ok nou konprann. Ou konprann sa m di w lan. Ebyen Kempès mesaj la pase, mesaj la pase nou tande bagay yo, nou konprann bagay yo antouka e N ap swete lapè retabli anndan nan Bèlè e n ap swete tou gen yon trèv ki bay ant ki pran antre nèg Jenèf epi nèg Bèlè, nèg Maya yon fason pou popilasyon an kapab retounen lakay yo. Yon sèl bagay m ap di ankò, lapolis, swa w ap fè yon travay, w fè yon travay serye e pa nan bòm nan pou w vin fwa. Se konsa, ou konn sa m di w nan, gen bò Babekyou an, swat se w ap lapolis ap fè yon entèvansyon, ou konprann, ou vini nan Resimas, nan Bèlè, ou ti anpil kout bal, moun pran bal, moun mouri, fò w ka fè sa ni nan kat ni nan sis. W a konprann? Ou ka fè sa ni nan kat ni nan sis. Lòske m vin wè. Epa la police vre paske map toujou di fòmil nèg sa yo mdi la epa la police non ap gade nèg a djed pye kanbwa e nèg a djed pye kanbwa sa m idantifyel ke se Mackendy Mackenson 90 e menm lèl te anba kagoul m dekouvril map gad ti manno menm lèl anba kagoul m dekouvril kap desann cha a nèg yo lach. Nèg yo lach anpil. Epi Babi banm di w byen cheri, wè mwen menm, wè lè nèg a map goumen ansanm avè l, m pa chache ap di sa l pa fè, m toujou mete grenn nan mouda m, eskize espresyon pou moun kap tande yo, ou tande, pou m mete ponyèt avèk nèg la. Ok em bay chache ranfò lapolis bagay poum fè manti poum diw wi e babekyou fè kidnapin li lakay li m pral dèyèl non sa e lach sa yon moun pa fè piga dil fèl ok babi pa vè sa ou pa konn si wap mete ponyèt nou ann met ponyèt si nap fon trèv pou pèp la pou pèp la reviv kòm ou te di m te tande tete di. Ou te rele kempes Ou konprann Sou ki nimewo ou te rele kempes lan Pou te di kempes wap rive sou li Dayè ou pa konn nimewo kempes ok Ou pa konn nimewo kempes ok Di baby Pou mwen Sil bezwen Fè yon bon goumen Avèm Pa di kempes gen kidnapin Li pral vin dèyèl Sesi sela Tout se manti l fè. Ok kem met ponyèt nan ponyèt epi nap afonte sa m vin kalifye m se tankou son 2 nèg kap koze avèk yon fi oye sa wè pa jènjan an lap bay manti poul venk poul konvenk fanm nan wè nèg ki jènjan an si mwen map koze yon fanm lòt sa lòt frè sa ap koze yon fanm ou konn sa m fè. Mechann jan m di yo m pa pral di wi misye se x misye se z lè sa w pa jènjan anben demen m tou m vin wè misye pa enpwa se misye k ap di e wi ke e baz ke m pèz gen kidnapin la vini e manti ok avèk TT m toujou tande w cheri pale sa w ou wè epi chinwa w lakatè a fè l ba w bon enfòmasyon se pou sa w p ap tèlman ap gen moun k ap tande w.